Anpil magouy kap fèt dèyè kamera la. Magouy pa magouy nou pral lage nouvèl. Jodi an nou la pou nou bay bon enfòmasyon nan manmi nan ti manmit kote ke ou pral jwenn enfòmasyon sou zafè lwa Biden nan, wap pral tande tout sa ki bon, wap genyen chans tou pou mande m kesyon, alò m pral ale sou tout zafè kesyon ki genyen James, ou konnen pèp la toujou renmen mande kesyon, so nou pral ouvri pou kesyon depi kounye a kòmanse tape kesyon pou nou kapab bay nouvèl sa e mwen kapab di w depi nouvèl sa tonbe Pa gen domi pou nou non men. Bon se sa mezanmi bon komanse pataje link lan ak tout zanmi nou voye link lan bay zanmi nou fè yo konnen avoka pèp la la non sèlman ti avoka pèp la but coach levolex coach pèp la la tou donk sa ankò pi enteresan toujou but la la ou konnen jodi a se 6 janvye ui an ayiti toutan li poko 6 janvye le roi ou ka di moun bòn ane toujou so m vle di m vle di tout pèp la bòn ane nou swete nou ebyen une heureuse année sante prosperite Tout bon papye n ka jwenn nan peyi pa bò isit, m swete pou nou pou ane 2023 a. Ane sa depi se Ayisyen k ka rantre Ozetazini, n ap rantre. N ap antre. So, nou vini ansanm avèk nouvèl sa e tout zanmi nou yo, ou vle make sure ke ou toujou abòne ansanm avèk nou. Depi yon bon nouvèl konsa ki tonbe, w ap jwenn ni pou nou kapab ba w enfòmasyon. Non sèlman nou pral di w sa nouvèl la ye, n a pral di kòman, ki enpak li genyen sou chak moun. Kiyès li ka kalifye pou li? E ositou, toujou branche ansanm avèk nou, ansanm avèk Levolex Coach, nou gon nouvo bagay ke nou lage pou ane sa pou pèp ayisyen an. Non sèlman Avoka Pèp la ap travay pou ayisyen yo jwenn papye, pran yon souf nan peyi an, Levolex Coach ap fè kisa pou yo? Bon, Levolex Coach lan li la li menm pou ke lè n fin gen papye a pou n konn sa pou n fè avè l pou n resevwa siksè. Nou pa vin isi pou n vin gaspiye tan, nou pa vin isi pou n pase mizè, nou vin isi pou n fè dè zexplwa, pou nou moute yo pi wo, Se sak fè nou gen YouTube channel ki rele Levolex Success or Levolx, Level X Succès oubyen lòt nivo, ale sou YouTube subscribe, chak premye a twazyèm samdi nou la, chak lundi swa a setè nou la an anglè, wap aprann ni an kreyòl ni an anglè ti papa so ou pral gen papye nan menw, ameriken ou ye konnya la, ou oblije aprann dòk nou la poun fè moun yo moute pi wo. M konnen nap di, fè vit fè vit lage nouvèl la, men nouvèl la hahaha. Mezanmi ti, mwen tankou nan pale ti bagay sa, bon nouvèl la non. Men nouvèl la, men nouvèl la. So trè byen sa abòne ansanm avèk nou pou tout enfòmasyon. So nouvèl lan sè ke depi yè nou gen anpil moun kap rele paske Biden lage yon nouvèl. So kisa nouvèl sa di e pou ki rezon ke moun sa yo ap bat kò yo konsa. So nouvèl la gen 2 fasad ladan li James, li gen youn ki pozitif e osi li gen youn ki negatif. Nou pral rantre nan sa pou ou menm. So afè nouvèl lan sè ke prezidan Biden yo ap chache yon jan pou yo kapab kontwole border an pou moun pa rantre isi Ozetazini jan ke yo fè l la. Alò, ou konnen nan ane, sèlman ane 2022 an ki rantre a, genyen plis ke, mwen kwè 54 mil Ayisyen, 54 mil Ayisyen, m pa di moun an, tout moun an jeneral, 54 mil Ayisyen rantre nan border a, pase nan Texas, nan California pou yo rantre vin chache yon sekou nan peyi Ozetazini. Donk m panse gen anpil presyon nan Washington, gen anpil presyon gouvènman ap bay paske e nou konnen eleksyon pral moute ta pral avanse pi wo la, Biden konnen zafè imigrasyon sa pral yon gwo kwòk chaje pou li menm. Donk gen lè mesye yo ap chache pou yo wè kòman yo ka fè pou yo aranje sa en pti pe pou wè kòman bagay yo ta pi bon ni pou yo menm, bon premyèman pou yo menm first, men nan pou yo menm lan tou gen lè nou menm nou ka fè yon ti bagay. Donk kisa nou jwenn prezan avoka? Sa yo eseye fè, ou tande nan diskou Biden nan, li di w konsa ke nou ap chache yon jan pou nou kapab kontwole border a, li pa di w ke pou moun pa rantre nan, men li vle di w konsa, nou ta renmen moun yo rantre nan yon, nan lòd. Nou ta renmen ke moun yo sispann riske lavi yo nan wout lan. M dakò avè li. Se sa. Nou dakò paske pandan moman sa, James, nan wout. ke apil zanmi nou yo fè ki soti de Chili, Brezil, ki pase nan pil diferan kote nan Panama, genyen plis ke 750 moun ayisyen, ayisyen sèlman ke nap di ke yo twouve ki mouri nan wout la. Nou pa pale de moun ke yo pa konnen. Sa ki vle di ke wout la danjre tout bon vre, anpil nan jenn fanm, jenn gason pèdi lavi yo nan wout sa. E akoz de sa, yo ap chache yon jan pi wè kòman yo ka kontwolel. E nou santi ke nan bòdè a li vin. Parèt bagay la cho pou administrasyon an paske non sèlman ou gen ayisyen, ou gen kiben, ou gen venezyelyen, tout nasyon, venezyelyen, kolonbyen, tout moun south afriken, menm gen pil menm afriken tou. Afriken, afriken yo tonbe e non sèlman afriken nou gen yon rapli moun ki ap soti Turkey, yon rapli moun k ap soti Ukraine ki tonbe Nan rush a tout moun sa yo tonbe desann nan bòdè a so anpil presyon paske lè moun sa yo vini kisa w pral fè avèk yo èske wap kite yo rantre èske yap voye yo tounen e nou te genyen sa ke yo rele tidal foli tou an kote bagay sa toujou nan goumen sa se yon stati ki bay dwa kote ke Ah gouvènman ameriken an kapab refize yon moun pou antre nan peyi an nan diferan baz, spesifikman youn nan baz sou zafè sante. Nou wè nan moman pandemic lan, nan moman covid lan, te gen anpil moun yo te repouse. Pa egzanp, nan 2021, lè tout mas pèp lan, plis ke 15 mil ayisyen, te anba pon an, nou wè ke gen anpil nan yo menm, yo pat menm ba yo chans pou antre pou di pou ki rezon yo pat ka retounen an Ayiti, yo te bloke yo, yo te vòltije yo, yo te depòte yo, Se te anba baz Title 42. Donk si m konprann byen, Title 42 an, li bay gouvènman dwa, menm kote ou rantre a pou l retounen w chip ou bak nan peyi ou, san l pa poze kenn kesyon, paske li ba ou dwa akoz de presyon ou ka malad, ou ka pote maladi, covid, bay moun isi, so yo trouve w bak nan peyi ou. Yes. E sa s on bagay ke Prezidan Trump te ap fè anpil pwopaganda avèk li e nou wè Biden administrasyon an so pou jis kounye a sa son goumen men pandan moman sa tou kounye a la yo vini avèk yon lòt bagay sè ke administrasyon Biden nan di bon ok si nou pa pral itilize baz sa nan ki lòt baz ke nou kapab fè moun yo pa rantre jan kontinye rantre sa paske bagay la mal pou yo menm so kisa ke yo vin chache avèk lwa sa yo mete la sè ke yo vle di tout moun tanpri souple pinga ou. Fek kouri ap rantre nan bòdè a, nou pwal ba ou yon jan ki ki safe, yon jan ki legal ke ou ka rantre, so ki vle di ke si w ap chache pou rantre, ou menm antan ke ayisyen kap tande m jounen jodi a, si w ap chache pou rantre nan bòdè Texas lan, pou kapab vin pwan azil, yo pwal bloke ou, yo pwal mete w sou sa ke yo rele yon expedited removal. Expedited removal an gwo mo pa anyen ki vle di ke vòltijo tounen. Vòltijo retounen san poze kesyon. Kote w soti a. Sa ki vle di ke yo, nou menm ki rantre pa Meksik, yo pral eseye pou yo voye nou back nan Meksik oubyen si Meksik pap asepte nou, y ap voye nou back nan peyi nou an Ayiti. So, sa vin mete Biden anba zèl sa ke w wè li di w la. Depi kòmansman yè, li fè nouvèl la pase, li di a Ayisyen, li di a moun ki soti Kiba, moun ki soti Kolonbya, moun ki soti Venezyela, nou pa vle moun nan 4 nasyon sa yo rantre ilegal nan peyi a nan Border Texas. So ki vle di ke James, li fèmen baryè Bòdè a pou 4 nasyon sa yo. Ann pale pou Ayiti, baryè a fèmen pou Ayisyen rantre ladan. Mezanmi, fò n tande sa byen wi, fò n tande sa byen. Donk dekrè sa se yon dekrè ki otomatikman bouche bòdè a pou nenpòt nan 4 peyi sa yo, nou menm Ayisyen, lè w parèt sou bòdè Meksik lan avèk lwa sa a, yo pa menm bezwen poze w kesyon sa w ap chèche, sa w vin fè, kiyès ou mennen, kote w prale, yo annik gade kote w soti, kot paspò w, kote w soti, yo pimpe w bak. Donk vrèman. Tankou di gen bon koze, gen move koze. Yeah, so move koze a ki gen ladan l lan, se ke ou gen anpil moun ki rantre isit pa border pou yo vin chache azil. E lè ke ou vin chache pou fèmen yon border, ki vle di ou vin pa bay okenn souf, okenn kote pou moun nan rantre pou l vin mande azil. Paske lè yon moun ap mande azil, se kouri w ap kouri anba pèsekisyon. So lè w kouri anba pèsekisyon, pa gen tan pou w ap ouvri, pou w ap gade, pou w ap tann 2, 3 mwa. Ou pa gen tan pou sa. Se pete kouri kout ou pye sa m manje m pa bay w. Pete kouri, pete kouri. Pye sa m manje m pa bay w. So se sa ke moun yo ap chache. Men avèk lwa sa, yo pwal chache yon jan kote ke si w bezwen mande azil, nou pap kite w rantre Ozetazini vin mande azil. W ap kanpe kote w ye a, mande azil. Yo gen yon nouvo sistèm ke yo. enplimante, kote nan sistèm sa se la ke ou pral ranpli aplikasyon pou mande pou azil. Avoka pèp la, Sa vle di ou vle di m pandan w Ayiti, ou ka mande azil pou vin Etazini pandan w lan peyi w Ayiti? Yes, se pwosè sa ke yo ap pedale, kote ke yo pral ba ou aksè nan yon ti nan yon sistèm kote ke ou pral ranpli enfòmasyon ou pou mande. Pou w kapab vini pou azil men ki pwoblèm ki genyen èske se ke yo fè w ale pou w rete nan pandan ou nan Meksik ou chita w ap ret tann and then ou ranpli enfòmasyon an w ap pral tann pou yon ofisye azil revize dosye a gade dosye a pou ou epi pou l kapab gade pou wè si ke ou kalifye pou azil alò sa toujou nan mach toujou li pa fin tout detaye nèt men Se pwosè sa yo vle fè, sèke yo vle di, si w bezwen ranpli pou azil, rete kote w ye a la pou w kapab voye aplikasyon. Ki pwoblèm ki gen ak sa? Sèke, si se pandan ou deyò Ozetazini ke w ap ranpli pwosè pou azil lan, ou pa genyen aksè a yon avoka. Bon, gade bagay ou konnen. Sa se gwo koze. Gwo koze. So sa vle di, si w ap eseye fè yon azil pandan w Ayiti, avoka pèp la pa ka reprezante w. Ya, paske ou pap genyen aksè a mwen menm pou. pale avèw pou m revize avèw e pwoblèm ki genyen ansanm avèk lè ke w pa gen aksè a yon avoka se ke ou pa konnen la lwa azil yon moun ki al nan batay san fizi w ap mouri. Ah donk sa si m konprann byen jan nèg yo fè bagay la la monchè yo met on jan pou yo met pye pye sou kou depi kotorite a. Yep depi se kotorite a ou pa kapab e sa ki mal avèl lan yo pa sèlman bouche border Texas lan pou ayisyen yo Menm Florida ki vle di yo di w pinga w pwan bato, pinga w chache okenn jan pou rantre nan peyi Ozetazini ilegal paske depi w rantre yap voye w tounen. Avoka pou pèp la fò w redi sa ankò, fò w redi sa ankò. Donk nouvo lwa sa, nouvo dekrè sa, si m konprann byen sa w di m avoka pèp la, Donk moun kap pran bato pa ta sipoze pran chans paske yap retounen, moun kap pran wout pou Meksik pa ta sipoze pran chans paske aprè dekrè avèk dekrè sa yap choutew si w pa menm pozew kesyon. Yes e osi tou yo di konsa ke moun ki eseye pran wout sa aprè sa ke yo tande yè a tout bagay yo se de yè si w eseye pran wout lan Ou rantre nan peyi Panama ilegal, ou rantre nan peyi Meksik ilegal, ou rantre nan peyi Ozetazini ilegal, depi w rantre nan kenenpòt 3 peyi sa yo ilegal, ou p ap kapab kalifye pou pwosè ke nou pral pale an sou zafè pawòl lan. So, ki vle di ke wou menm ki kenenpòt kote w ye, Chili, Brezil kote w ye a, pa kouri ponpe kouri vini konsa, paske avèk lwa sa, baryè Border a li fèmen pou ayisyen. Don mezanmi avoka pèp la moun yo cho paske kounye a la tout sa w se ap Yo di se pa pou mwen. se movè nouvèl ou bay nèt kisa k bon nan bagay sa pou moun yo ok paske tout sa m nan nou la a m poko fin konprann ou di m se gen bòn nouvèl kisa k bon pou moun yo sa k bon sa k bon sa k bon. Ou konnen kòman m ye mwen bay move nouvèl la pou m bay bon bagay la ya paske non move nouvèl la se ke gen moun ki pap kapab kalifye pou li menm so nou vle fè moun yo konnen konprann Paske gen anpil moun kap mandem avoka lana eske w kontan ansanm avè nouvèl sa mwen kontan mwatye mwen kèm fèm mal pou mwatye paske gen anpil ayisyen ki ap chache azil ebyen yo menm yo bouche yo pap kapab men men pou moun ke kè nou kontan anpil pou yo menm nan se moun ki kapab genyen aksè pou rantre ozetazini kote ke lontan ou pat genyen aksè sa so genyen pwosè ke yo rele parol lan kote ke gouvènman di konsa ke depi ou sot depi ou se yon Ayisyen ke ou ye, natif natal, den kounye a la yo ba ou aksè pou w kapab fè rekèt lan pou vini Ozetazini. Waw! Lè w vini Ozetazini, se pa rezidans yo pral ba ou, yo di w pou vini Ozetazini pou yon peryòd de dezan. Dezan, ok. Dezan, pandan peryòd de dezan an, w ap kapab travay nan peyi an. Ok, ok. E sa ki bèl avèk peryòd dezan an, se pandan ou nan peryòd dezan sa a, monchè, ou kapab chanje stati ou. So, si petèt ou rantre nan peyi an. Bagay yo vin bon pou ou, ou jwenn yon boubout. Oubyen ou jwenn yon ti papi. Ou konprann? Gen yon bagay ki mache pou ou, w ap kapab genyen aksè pou w kapab ajiste estati ou, transfere nan yon estati a yon lòt estati. Donk, kiyès moun ki kalifye pou. Kòman pou mwen? Èske se jis rete ou rete ou jis di bon, m ta renmen vin isi? Kiyès ki kalifye? Nenpòt moun? Se tout moun an Ayiti? Paske si ou di m se tout moun ki an Ayiti ki kalifye la a, sistèm lan pral sistèm lan pral kraze wi. Ok, men sa ki enpòtan, sè ke yo mete yon regilasyon ladan li, yo sèlman ap bay 30 mil aksè pou tou le 4 peyi yo. O! 30 mil pou 4 peyi? Yup, so ou gen Kiba, Ayiti, Nikaragwa ansanm avèk Venezyela. Èske se chak ap resevwa Yon pousantaj? Yon pousantaj oubyen. Yes, jan yo di la. First come, first serve, kòman sa ap fèt? Yo eseye chache li pou yo fè li non jan fè a, kote ke yo pral repatriye li, ke yo chak jwenn yon pousantaj. Yo pa di dirèkteman spesifik ki pousantaj ke lap ye. Ok. Alò ou konnen anpil fwa moun sa yo kapab fè vòlè. Nap pral chache pou nou konnen pou yo pa fè kòken avèk Ayisyen yo. Men se ke avèk 4 peyi sa yo, ou genyen 30 mil viza chak mwa, I mean parole ke li ye, sorry. Ou gen 30 mil parole ke yo pral bay pou w kapab rantre Ozetazini. Donk, men si yo ta fè l egalego, so n ap pale de ozanviwon de 7000 moun konsa, 7, 7200, 7000 kab konsa, bon, kab gen chans pou yo vini. Ok. So, kiyès moun ki, so kiyès moun, 7500 konsa. Se sa. So, kiyès moun ki kapab vini? Premye bagay ke w bezwen, moun ki ka kalifye pou parole sa a, Se ke ou pa sipoze nan peyi Ozetazini. Se moun ki odeyo peyi Ozetazini. Eske moun ki Mexico kounye a la ka kalifye pou pwogram sa a? Odeyo kenenpòt kote deyò Ozetazini. Si ou an Mexique. Eske moun Chili ka aplike pou pwogram sa a? Ou ka aplike. Eske moun ki Sendomeng ka aplike pou pwogram sa a? Ou kapab aplike. Spesifikman, w ap bezwen yon paspò pou vwayaje. Paspò a, li bezwen pou l kapab yon paspò ki valab. Li pa kapab espire. Si l espire, gen de lè ke ou kapab pran yon ekstansyon, men ekstansyon an sipoze valab pou w kapab rantre nan peyi a. Sa vle di fò w gen yon paspò. Pa gen paspò, pa gen rantre. So, fò w genyen yon paspò pou w kapab rantre ladan l. Lèfinankò tou. W ap bezwen kapab gen kòb pou w achte tikè w pou w rantre Ozetazini. M panse sa se se sa ki pi fasil pou pou pèp la. Depi m gen viza pou m rantre m ap kapab jwenn. Pa gen moun k ap gen viza nan men l pou lajan rete l. Menm si l ta prete kout pony a nan men avoka pèp la. Avoka pèp la pa ka prete l ankò. Ba a di m piga m fè l. So, ki vle di ke moun sa yo ap ka rantre. Lèfinankò tou yon bagay ki osi enpòtan sèke ou bezwen yon moun pou ki kapab fè petisyon an pou ou menm, sponsor a. So, ou menm, pou ou kapab kalifye, se pou ou kapab andeyò peyi an, pou ou kapab montre ke se yon Ayisyen ke ou ye, ou gen yon paspò ki valab, e osi tou ou menm se pa yon moun ki gen pwoblèm avèk lapolis, avèk lalwa, paske yo genyen sa ke yo rele, y ap fè yon pwosè pou yo revize tout bagay pou yo wè ke si se pa yon kriminèl ke ou ye, si ou pa gen yon manda dèdè ou, si ou pa gen yon kontra, kontravensyon avèk lalwa. So, ki vle di ke ou menm ou bezwen yon moun tout afè w byen klè, dekwa pou yo kapab fè sa. E, tanpri souple, sa, menm lè ke ou genyen tout bagay sa yo, gouvènman se yo menm ki pral fè desizyon an, yo kapab di w wi, nou ap ba w li, yo gen dwa di w non, yo pap ba w li. So, sa se diskresyon imigrasyon ke l pral ye, men an jeneral, ou bezwen pou kapab ranpli sa yo, e w ap bezwen yon moun pou kapab petisyone pou ou menm. Se sa m t ap di w. So, lè w di petisyone, sa vle di yon moun pa ka, yon moun, fò w gen yon parenn. Fò gon moun ki spon, bon fò gon moun ki sponsor. Nou pral rantre nan sa, but avan nou rantre nan sa, paske gen kèk lòt moun ki pral di, bon e nou menm, e nou menm kiyès nan nou ki ka rantre? Paske yo gen kèk moun ki pap kapab. Pa egzanp, moun ki te rantre ke yo te depòte. Si ke yo te depòte w nan 5 ans k pase a la, ou pa ladan l. Fò 5 an pase. Ok. So ki vle di gade pou wè ki lè ou te depòte w. So ki vle di majorite zanmi nou yo ki te rantre ane pase, ane 2021 an, ke yo te depòte an, malerezman tout moun sa yo, yo pa kapab patisipe ladan l. Yon lòt gwoup moun ki pa kapab patisipe ladan li, se moun ki genyen rezidans oubyen sitwayènte yo nan lòt peyi ke Ayiti. Pa egzanp, nou gen anpil nan zanmi nou yo ki Brezil, ki Chili ki gen rezidans nan peyi sa yo. So, moun sa yo. Yo pa konsidere yo kòm Ayisyen pou nèt moun. Yo pa kapab rantre, moun sa yo bloke. So, depi ou gen rezidans nan kenenpòt peyi apa de Ayiti, yo fèmen baryè sa pou ou menm. Men, nou menm ki nan Chili, nan lòt peyi yo, ki gen ti kat tanporè, Bagay tanporè pwoblèm nan yo, li pa yon pwoblèm. Ou kalifye pou li menm. Ou ap kapab kalifye. Men moun ki genyen rezidans nan lòt peyi pap kalifye. Moun ki te rantre nan peyi an ke yo depòte nan 5 an sot pase a, yo pap kapab. Moun osi ki eseye ap rantre ilegal nan Panama, nan Meksik, nan Ozetazini apre 5 janvye a, ou pap ladan l tou. Bon, so la avoka pèp la, Kiyès? Kòman sponsò a ye? Kiyès moun y ap bezwen? Èske se yon bagay nan yon moun fanmi yo ki si ka voye chèche kouzen yo, matant yo, frè yo, papa yo? Oubyen kòman sa fèt? Kiyès ki ka mennen w? So, premye pwosè a jan l mache se ke w ap bezwen yon moun pou kapab yon sponsò, se sa ke nou rele yon petisyonè. So, jan l mache a se ke kenenpòt moun, se sa, bon se sa m renmen plis nan bagay la, kenenpòt moun Ozetazini, Kapab fè li si ke moun nan li nan peyi l si ke l gon stati legal. So la pou depi moun nan gen green cat, son moun ki gen rezidans isi, son moun ki gen citizen isi, moun sa, Kapab di tps. Si moun nan gen tps, l ap kapab fè li. Si moun nan sou daca, l ap kapab fè li. Si moun nan parole nan peyi a avèk yon I-94, ou kapab yon. petitioner oubyen yon sponsor. So si m gen rezidans nan peyi pa bò isi, m ka sponsor moun. Wi, so ki vle di ke lè tout pèp ayisyen an kap ki Ayiti ki ap chache pou konnen an, sa w pral bezwen konnen nan moun ki pral aplike pou w an, ou pral mande, frè m, zanmi m, èske w legal nan peyi an? E jan nou kalifye legal, se ke èske se yon sitwayen ameriken w ye? Èske w gen rezidans Ozetazini? Èske w gen tps Ozetazini? Èske w gen DACA Ozetazini? Èske w gen deferred Arm Action Ozetazini, èske w gen yon pwosè ki legal nan peyi a, paske depi w gen yon pwosè ki legal nan peyi a, then li kapab even ba ou aksè pou kapab fè Ooh, sa e bèl nouvèl. Bon, so, ki demach yon moun ka fè? Si yon moun gen green card, si yon moun se se rezidans ou genyen, oubyen si w gen citizen an tou, Ki demach ou sipoze fè pou sa pou ka kòmanse? Pase moun yo moun yo gen moun ki bezwen moun yo gen moun yo bezwen antre la. Ok so pou kapab kòmanse pwosè a moun nan ki isi an se li menm ki kòmanse pwosè a ok so ann di wap voye chache kouzen w ak kouzin ou an Ayiti sa ke ou bezwen fè ou pwal bezwen pou nou ka kòmanse pwosè a pou nou kapab montre legalite Ke ou menm. E yo pral fè background sou ou tou wi. Ok. Aah se sa. Fò yo fè background pou sou ou tou paske yo vle make sure ke ou menm ou pa yon moun ka pral voye chache timoun an Ayiti. Bay pwoblèm. Pou kapab kòman yo fè trafficking. Traffic yo, abize yo. Abize yo. Oubyen fò ou pa ka. M konnen gen anpil nan nou menm ki pral chache pou n al voye chache timoun an Ayiti pou nou vin abize yo. Veye nou. Yo pap kite l antre. Yap pran nou. Yap pran nou. Se pa pou sa pwogram sa ye. Pwogram sa, yo bezwen make sure ou se yon bon moun de bon moral, de karaktè. Sa se sponsor. Se sa yo rele certificat de bonnes mœurs pou moun nan. Yeah. Yeah. So yo pwal fè background sou ou menm. Wi. Ok. Ki sponsor ki Ozetazini an. Moun ki isi an. Yo pwal bezwen wè ke ki stati legal ou nan peyi an. Fò w son moun ki gen omwen tps oubyen ou gen green card oubyen ki citizen, ou legal. Ou legal. And then kounye a la yo pwal osi wè konbe kòb ou fè papa. Ah, fò yo gade pou wè èske w gen lajan lan, wap travay. Fò w gen kòb pou w kapab montre ke ou kapab sipòte moun sa yo pou vini Ozetazini. Ok. So, Eske gen anpil moun ka pral mande pou konbyen moun ka aplike paske m gen m gen kèk kliyen ki gentan rele m depi yè swa yo di m yo gen 15 woy woy yo gen 15 fanmi a yo ti fanmi ke yo pral voye chache. Mwen gen yon matant mwen ki gen 7 e m gen yon lòt matant ki gen 8 so ou kapab voye ou kapab fè aplikasyon sa se sa m renmen avè aplikasyon sa ou kapab fè aplikasyon sa pou valè moun ke w vle men ou pral bezwen gade pou yo wè nonb de kòb ke w fè Se sa ke nou pwal you know se lè sa ke moun tax yo pwal travay trè byen e m renmen ke pwosè sa fenk ouvri la paske gen anpil zanmi yo ki pwal fè tax yo sispann fè magouy nan tax sa paske magouy nan tax sa pwal kraze dosye a men si ke tax la byen fèt e pa vre James ebyen konnya la ou montre ke ou gen ase de kòb pou nonb de moun ke wap sipòte yo an and then konnya la yo kapab Dakò avèl. So premye pwosè a se ou menm ke yo pral gade. Ok. Depi yo fin gade w, yo wè ke Ou chè! anfòm. Depi ou anfòm, yo voye yon imèl ba ou, monchè, ou anfòm, ou bon pou voye chache fanmi ou an Ayiti. Kounye a la, moun fanmi ou an Ayiti la, yo menm yo pral fè pati pa yo pou yo revize, pou yo submit dokimantasyon yo. Moun Ayiti yo, yo pral fè yon background sou yo tou ki trè strik pou revize tout bagay, si moun nan te gen manda, si moun nan te sove nan prizon, Menm lè ke se Ayiti yo genyen pou yo kapab jwenn tout enfòmasyon sa yo, si yo twouve ke moun sa li menm, tout afè li nòmal, moun sa li meet tout requirement yo ke nou sot pale de li la, and then konnya la yo pral ofri moun nan, boom, di ok, nou dakò pou nou kapab, pou nou kapab. E kòm mwen deja di w, gen anpil moun, menm lè ke w aplike yo gen dwa pa ba ou li, paske se diskresyon yo. Men gen anpil moun ki pral benefisye de sa, ki pral jwenn li, Pou yo kapab kouri vin rantre Ozetazini. E wa chonje tou lè mwen di w, lè moun yo rantre Ozetazini, yo vini sèlman pou dezan. Yo pa vini pou pèmanan, w ap sèlman vini nan peyi an pou dezan. Pandan moun nan peyi an pou dezan, w ap gen aksè pou w aplike pou papye travay, w ap gen aksè pou gen sosyal sekirite ou, pou bouje nan peyi an, pou degaje w nan peyi an, w ap gen aksè pou w kapab fè sa. Ou ap gen aksè pou fè sa w vle nan peyi an paske w ap ka jwenn nenpòt bagay pandan w nan peyi an. Ok so nou genyen anpil kesyon nou pral rantre nan kesyon nou yo but nou bezwen bay tout enfòmasyon yo avan apre sa nou pral rantre ladan li paske nou genyen kèk moun pa egzanp ki gen dwa di konsa ke e si ke mwen chili mwen genyen pitit mwen mwen menm sa ayisyen mwen gon pitit mwen ki fèt chili mwen gen mari mwen ki pa ayisyen èske m ka rantre ansanm avèk moun sa yo tou kòman sa ap mache humm m gon bon ti nouvèl pou nou nan sa so si ke sèl sa nou bezwen. Lè ke ou genyen moun nan ki sponsor la, li fè ase kòb, li soumèt dokimantasyon li, li soumèt prèv li, imigrasyon dakò avèk li, kounye a la lè yo rantre sou ou menm, ou menm ou bezwen make sure pou montre ke nan fanmi nan kap rantre a, nou bezwen yon moun kapab genyen nasyonalite li ayisyen. Waw! Donk depi gon moun ki ayisyen. Depi gen yon moun ki ayisyen, ki pa gen rezidans nan okenn lòt peyi. ke se sèl ayisyen ke ou pa gen rezidans nan okenn lòt peyi monchè ou ka mennen ni mari ou ni latriye pitit ou ni ex husband ou ni partner ou ou konn sa ki bèl la tou ou pa bezwen marye avè moun nan non nèg oh sa vle di menm si nou fiyanse si ke wap viv nan kay avè moun nan yo asèpte sa yo rele common law partner. Ki vle di ke yon moun ki ap viv nan kay avèk moun yo pral ansanm. Moun yo pral antre nan kay a yonn a lòt plop plop la frèm. M pa mande pou nou antre nan kay avèm non se pa sa m di nou. Alò mwen di w lalwa bay aksè a sa. Alò yo pral mande w pou pwouve tou ke ou rete nan kay avèk moun nan tout bon vre. A pral mande plis enfòmasyon. Men lesansyèl menm lè ke ou menm ou ta va di kèt m gen rezidans Brezil la wi m pap ka rantre non m bloke non. Monchè depi madanm ou Pa gen rezidans di cheri, se ou kap anvan, map anba w hahahaha. Se ou devan, e m dèyè. Se ou devan, m dèyè hahahaha. Epi mete timoun yo, nou tout kapab benefisye. Bon, Lana, bèl koze. Kilè bagay sa ap kòmanse la menm? Èske se yon bagay moun yo ka ranpli konnya la oubyen jan m wè w excited la, kilè bagay sa ap kòmanse la? Wap gade m? Wi. Rele moun, rele nan ofis lan konnya la nou pou nou fè l pou ou. Oh oh! Bagay la deja kòmanse deja wi. Se mwen ki tap di pèp la pwan ti tan poum bay enfòmasyon. M pa renmen lè nap plede kouri brit sou kou, m bezwen ranpli san ke nou pa konnen. Paske yon bagay ki genyen se ke gen anpil nan zanmi nou yo e sa ki bèl avèk pwosè sa se ke lè w ranpli aplikasyon an imigrasyon pa bezwen okenn kòb nan men w. Zewo dola. Imigrasyon pa bezwen kòb nan men w pou ranpli pwosè sa pou okenn moun. So, ni moun nan k ap sponsor a, ni moun nan ki bezwen vini Ozetazini an, pa gen okenn lajan imigrasyon bezwen nan men w. Ou wè m di sa plizyè fwa, James? Paske m konnen gen anpil eskanmòtè dèyè a ki pral pran kòb nan men moun pou di imigrasyon mande tèl lajan, yo pral chaje moun yo kòb sa yo pou yo fè lajan sou moun yo. Imigrasyon pa mande lajan pou aplikasyon sa. Se sa! Men m vle fè nou konnen, lè nou gen yon avoka k ap travay sou dosye nou, fò n peye. Wi, m wè n ap gade m a won jan. N ap gade m jan. An, n ap gade a won jan. An, se gratis pou m fè l? Oo! Enben, enben, m pa gen staf pou m peye, m pa gen manje pou. E tout moun sa yo la k ap travay la, moun yo pral fè pou nou an la, hein? Moun yo se avoka pèp la, sa sipoze fèt pou pèp la, èske nou va peye? Non, pa tande non. Pèp la pral kontan, nou ba l bon rabè pou nou ede pèp la. Men lesansyèl, sa m renmen avèk pèp ayisyen an, yo gen konsyans. Yo pa ta pral janm vle avoka pèp la chita maten midi avèk tout staff yo ranpli tout sa yo pou bay. So sa m vle w fè w konnen, nou pa pral chaje w lajan pou imigrasyon paske imigrasyon pa bezwen lajan. Men nou pral chaje w yon mendèv pou nou kapab ede ou pou kapab ranpli li. E yon bagay ki enpòtan lè w genyen avoka sou dosye sa yo, paske gen anpil moun ki pral ede w fè yo, e gen anpil, e jan bagay la mache se ke premye pati an li trè enpòtan. Premye pati an pou w ranpli fòm nan byen, pou w pa fè erè nan fòm nan, Paske si w fon erè ladan li ou kapab pase. Depi w gate l ou gate l nèt. Paske chonje m di w 30 mil viza pou 4 peyi pa mwa. E chonje m di w gouvèneman an genyen diskresyon. So ki vle di ke ou vle lè w ap voye dosye w afè w pwòp paske lè y ap revize dosye a Ou vle kapab yo yo konsidere fanmiy ou pou yo pwan ou pou yo baw aksè pou kapab gentan vini isi so ou bezwen fèl pli vit ke posib ou bezwen fèl klè e paske gen kèk erè ki kapab ladan li ki kapab fè ke ou pa jwenn enfòmasyon e gen anpil moun tou ki pa fin konpwann la lwa imigrasyon kòman li mache yo kapab rantre bagay ladan li ki pa bon e osi tou gen de prèv ke wap bezwen voye ansanm avèk fòm sa Si moun nan pa konnen, li kapab mete olye le do ou, Li met le do nan tchouboum li, li, li, li bagay li pli mal. E sa ki bon avè l lan se ke si pa egzanp on moun mess up li, pa pèdi espwa, vin kote avoka pèp la, avoka pèp la ap refè li pou ou, ap gen aksè pou kapab refè l. Men kiyès ki bezwen ap plede refè koze, ou bezwen pou kapab vini pou nou ranpli dosye an pou ou menm pou kapab voye li. James ou konnen gen anpil moun k ap mande bon, Konbyen tan pwosè sa pran? Pwosè sa li depan. Gen moun pa egzanp, paske nou konnen sa se yon pwosè ke yo te kòmanse pou Venezuela nan mwa oktòb lan ki sot pase an la. Dapwè pwosè sa, gen moun ki vini isi nan yon mwa, gen yon moun ki vini isi nan 2, 3 mwa, gen moun ki vini pli bonè ke sa. So ki vle di ke ou kapab kòmanse aplike konya la e nonm de tan ke li pwal pran pou vini an li pwal depan. Ki vle di ke gen nan nou menm ki petèt nou nan mwa janvye la, gen moun kap gentan petèt gentan vini I don't know, petèt nan mwa fevriye an la, nan mwa mas, m pa konnen, se pa mwen menm kap pral pwosès li, men yo di pwosè sa se yon pwosè ki ale trè vit e nou wè gen moun ki vini ladan l trè vit, sa se moun Venezuela yo, so nou pral teste yo. Yo teste avèk Venezuela deja, nou pral teste yo avèk Ayisyen yo, nou ta swete yo pa fè rasis avèk nou. pou yo fè nou pran anpil tan men malgre tout nou pral debake kanmenm pou nou ranpli papye sa yo pou tout ti zansèt nou yo ki an Ayiti tout kote ke yo ye pou yo rantre isi vin travay isi vin pase de tan isi. Bon moun yo bezwen konnen la nan eske nou kapab fil pou timoun ki gen anba 18 an donk eske se pou moun ki sèlman gen plis ke 18 an eske gon laj Baryè pou moun ki ka antre vini. Bèl kesyon, sè ke si ou bezwen rantre moun yon timoun ki gen 18 an, li bezwen rantre ansanm avèk yon paran li oubyen sa yo rele yon legal guardian ki vle di gadyen legal. So, ou pap kapab, pa egzanp nou gen anpil moun ki isi deja ki petèt kite timoun yo an Ayiti, enben si ke Timoun nan, ann di manman an isi deja, si l ap ranpli pou timoun nan, ebyen papa timoun nan avèk timoun nan kapab rantre avèk timoun nan, oubyen yon moun ki, yon paran, yon gadyen ki legal, lè yo di w sa, y a pral bezwen dokimantasyon pou pwouve sa. So, ki vle di ke nou menm, si se, si se yon matant, yon tonton ki te kenbe timoun nan, Depi l pa gen yon prèv dokimantasyon, yo pap kite l rantre isi. E yon bagay imigrasyon di, sitou pou tout timoun ki gen mwens ke 18 an yo, yo mete yon gwo sirèn ap gade pou tann timoun sa yo, paske si yo rantre isi, san yo pa genyen paran yo oubyen yon gadyen legal, ebyen yo kapab pran timoun sa, yo kapab mete li sou, bay voye ba DHS, mete l sou pwosè pou yo kapab konnen sa k ap fè ak timoun nan, Se kòmsi se yon timoun ki abandone. So, yo pa vle pou yo ap trafike timoun pou rantre Ozetazini, se sa k fè yo rann li ekstrèmeman strik. So, ou menm ki gen timoun ou ann Ayiti, si youn nan paran yo oubyen ou gen dokimantasyon ke moun ke w ap fè vin avè l lan legal, so, ni moun nan, ni timoun nan, ou aplike pou yo tout. Alright. Gen moun ki mande, èske n ta, èske òganizasyon ki te konn ap ede moun antre Etazini yo ap fèmen? Ok, so pou ayisyen yo, nou kapab di an se sans, yo pap bay aksè pou rantre paske daprè sa prezidan prezidan an di, moun ki pou tout ayisyen yo, ou pa kapab rantre pou vin pran azil, ou pa kapab rantre ilegal, ou pap ka rantre avèk pawòl avèk òganizasyon sa yo. So yo pral bloke aksè sa yo, men yap bay toujou bay aksè kòm mwen di w pandan ou lòtbò a Pou kapab wè si w kapab ranpli pou azil oubyen ranpli pou pwosè sa. E chonje, si w eseye rantre isi, Ozetazini, ilegal, yo kenbe ou, ebyen ou pèdi sak, ou pèdi krab. Yo pap kite w jwenn pwosè sa ankò. So, nou gen anpil zanmi nou yo ki an Meksik kounya la k t ap fè plan pou rantre isi Ozetazini avèk òganizasyon yo, gen sa k t ap fè plan pou pase anba pon yo. Sa m ap di w zanmi mwen, Wap bezwen avan ou deside pou w fè sa pase yo depi yo kenbe w yo pap kite w rantre pa eseye li eseye aplike pou pwogram sa chache yon bon zanmi isi pase sa ki bèl la sponsè moun ka pral petisyone pu fè sponsorship pou ou an moun sa pa bezwen okenn fanmi w li pa bezwen frè w li pa bezwen tonton w Ii just bezwen yon moun ki nan peyi an. Non nenpòt moun ke w konnen pa bò isi ka ranpli pou ou. A, ou deja konnen monchè tout moun ki, tout Ayisyen ki Ozetazini, ou pral wè, ou pral jwenn anpil zanmi rek, rèkèt zanmi nan, nan Facebook wi. Ou pral jwenn anpil kòl WhatsApp wi. Oubyen anpil zanmi ke fò ou gen lè sa w pa tande k pral rele w pa la vò. Egzakteman. Ou wè gen anpil moun ki pa t, pa la vò dèzane. Bon, ou konn sa ki bèl la, pou moun yo, deske se kòmansman ane a, yo tout pral rele w pou di w bòn ane. Bonne annee! Nan bonne annee a sa w te ka fè pou nou pitanm? So gen anpil moun ki pral rele so ki vle di se sa m renmen avèk li moun nan ki ap sponsor a li pa bezwen okenn fanmiy ou non kenenpòt moun li pa menm bezwen ayisyen li mèt on blan ok on blan kenenpòt moun kapab sponsor ou e men sa ki bèl la si w pa gen moun pou sponsor ou pitit ou kapab gen on òganizasyon ki ka sponsor ou. Waww. Fòs òganizasyon ki genyen nan peyi Ozetazini. Sa vle di yon nenpòt òganizasyon isi ka sponsor w? Yes, kenenpòt òganizasyon. But, of course, lè n ap pale òganizasyon, n ap pral bezwen dokimantasyon pou pwouve òganizasyon an, pou pwouve kòb ke yo genyen, paske nou vle make sure ke lè nou di nou sponsor moun nan, at least, moun nan kapab rantre isi, ke l ap gen yon kote pou l kapab rete, pou l manje, pou l bwè, paske m konnen gen anpil moun k ap pral di, oh, just kite m vini. Alò, gouvènman an pa pral eseye di depi moun nan vini, se pou rete. lakay ou so ou menm ki sponsor a ou ka sponsor pou yon moun men moun nan pa bezwen rete lakay ou ok moun nan pap bezwen rete lakay ou ou sèlman sponsor pou moun nan vini epi lè moun nan vini li menm li kapab lap gen aksè poul gen papye travay so ki vle di lap gen aksè poul gen asirans sante lap Obamacare lap gen aksè poul kapab genyen medicare medicaid whatever. sa ki sèvis ki genyen li kapab fè aksè a yo menm so lè w sponsor moun nan sa pa vle di ke you know moun sa pral yon akwochay pou ou men ou vle make sure ke ou gen ase kòb ke ou kapab at least ede moun nan nan pwosè a pou l genyen transpòtasyon gen manje gon kote pou l rete pou yo pa lage moun nan nan lari konsa. Avoka pèp la ooh anpil enfòmasyon mezanmi nou wè ba yo ba yo myèl nou kòmanse ap resevwa anpil kesyon li lè nou di sa nou cho nan stidyo a la nan pil kesyon kap vini la si nou wè anpil ti papye kap vini devan m la se se kesyon kap pote men nan moun yo ta renmen konnen si w se yon moun ki gen rezidans ok ou sou rezidans wap tann rezidans men w ayiti wap tann rezidans èske ou ka aplike pou pwogram sa a m renmen kesyon sa anpil daprè sa ke daprè lwa. Yo pa bay l okenn pwoblèm sou rez, si ke ou menm se tann w ap tann. Sa ki vle di ke nou menm ki gen anpil fanmi nou isi, kote ke nou aplike pou yo menm, n ap tann pou anbasad kapab di yon mo pou yo menm, ebyen tout moun sa yo, yo kapab rantre nan pwosè sa. Apre dezan an? Apre dezan avoka? Tande, sa ki bèl lan. Ann di pa egzanp, ou menm ou te deja aplike pou madanm ou, ok? Madanm ou t ap rete tann, ou voye tout papye l nan imigra, nan National Visa Center, Yo deja fè tout sa pou yo di tout bagay bon NN konnya la lè ou fini ou ou se tann wap tann anbasad ayiti pou kapab ba ou aksè pou vini anbasad ayiti malerezman bloke so moun sa sanse bloke ebyen pwogram sa m panse son bèl pwogram pou moun sa ou kapab fè petisyon sa pou moun nan vini isi so lè moun nan vini isi Monchè nou pwal gade paske moun nan rantre legal, viza deja prè, nou pwal ajiste estati l, nou pwal bal rezidan. Sa vle di si w konprann jan bagay yo fèt, sa ki enpòtan se rive pa bò isit. Rive pa bò isit. Rive pa bò isit. Legal. Rive legal. Legalman, ranpli pwogram sa, rantre pa bò isit, metan lè w fin rantre kounya la, w ap gade pou wè sa k ap pase. Donk, m pase sou bagay ki vrèman enteresan w di, se paske gen anpil moun k ap tann rezidans, Men ki bezwen wè si t ka rantre osi vit ke posib, donk moun sa yo ka rantre. Yeah, yo kapab fè demand lan. Alò yon bagay you know ki sad e se sa fè ke mwen di konsa ke nan lwa ke Biden fè an, li pa ase laj ase pou vrèman ede Ayisyen, paske m konnen wi ok sa li son ti bagay ki a ede Ayisyen, men vrèman si ke yo vle ede Ayisyen tout bon vre, yon kote pou yo atake, Se zafè anbasad Ayiti an, ka yo ki bloke nan anbasad Ayiti. Nou gen dè milye de ka ki gen dèzane ki rete chita k ap tann, sèl sa y ap tann se yon apwentman pou yo vin isi. So si Prezidan, fò m ta di sa an angle pou Prezidan tande, Prezidan konprann kreyòl, Guy esplike l pou li, pou Monte a li sèvi. Karin ka esplike Prezidan. Karin di Prezidan an Biden pou mwen silvouplè. Epitou. Debloke Ayisyen yo ki ap tann rezidans. Fanmi yo deja fè tout pwosè pou yo, fanmi yo deja peye pou viza pou yo, debloke ayisyen sa yo pou mwen. Se sa, se sa. Mezanmi bon, e moun ki gen dual citizenship? Moun pa egzanp gen moun ki gen e se 2 citizen, you know, yo gen yo citizen nan 2 peyi, èske moun sa yo ka ranpli? Sonje mwen di w, daprè lwa, moun ki kapab fè pawòl pou antre isi nan pwogram sa spesifikman, se moun ki sèlman ayisyen. Ou pa sipoze gen rezidans ni sitwayènte nan okenn lòt peyi. Se sa. Donk si w se rezidans Chili, ou pa ka vini. Si w gen rezidans Sendomeng, ou pa ka vini. Si w ta va gen rezidans Panama, ou pa ka vini. Right? Wi. E w a chonje m di w, pa egzanp, jan ke ki fè trè, ki fè anpil sans, sè ke si ou menm, an n di ou menm ou fè Bahamas, So ki vle di ke, m kwè Bahamas yo, an banm itilize yon lòt peyi ki pa rekonèt ayisyènte konsa. So ann di ou gon timoun ki fè Brezil, ok? So ou menm ou fè Brezil, ou genyen 21 nan. So ou gen 21 nan, so ou pa yon minor. So si ke ou ta renmen pwan. Aksè pou vini an, w ap bezwen petèt mari oubyen madanm ou ki ayisyen ki pa gen sitwayènte oubyen ki pa gen rezidans ki kapab mete w anba li pou fè li. So, si timoun nan li gen mwens ke 18 an, ann di pa egzanp ou fè yon timoun, timoun nan gen 8 an, timoun nan fè Brezil li gen 8 an. Wou menm se wouk paran ki ayisyen ki paran an se ayisyen w ye ou pa gen rezidans okenn nan lòt peyi then wou menm ou kapab aplike epi ti pitit sa kapab anba wou. Ok ok waw mezanmi avoka pèp la ou di sa kòmanse deja ou di pa gen kòb pou yo peye pou sa. A imigrasyon, di l klè, di l klè. Yo bay kòb pou yo peye imigrasyon pou sa, men y ap bezwen bay avoka pèp la yon ti bagay pou pou fè yo moute. Yon ti tchotcho pou bay kanmenm. Ou di nenpòt moun ka ranpli pou nenpòt moun, depi ke moun is, depi sponsor a ki isi an, se moun ki gen papye ki legal, ki nòmal, e moun nan ki an Ayiti an son sitwayen ayisyen, moun sa a li ka ranpli pou li menm. Ki sa m pa ankò? Ki sa, ki sa, ki sa n bezwen ankò? E nou bezwen moun yo klè, moun yo ki kapab kalifye a. ou pa sipoze anndan peyi ozetazini so si nou tout ki ozetazini deja ki ilegal ou ki vin avè viza ou pa kalifye pou li menm fò ou deyò peyi an pou aplike ok menm si ou gen viza paske nou gen kèk moun ki ayiti ki gen viza ki bezwen viza vizitè pou rantre ou kapab aplike pou pwogram sa Men fò se Ayiti pou w ye oubyen yon lòt peyi pou w ye pou w kapab aplike pou w rantre pou pwogram sa, ou vle make sure ke ou pa yonn nan moun ke yo te depòte nan 5 an ki sot pase a, nou gen anpil zanmi nou ki fè pati de sa, so ki vle di si yo te depòte w nan 5 an ki sot pase a ou pap kapab kalifye pou li menm, ou vle make sure tou ou menm ou pa yonn nan moun yo ki ap rantre depi jounen jodi an, pinga w rantre Panama ilegal, Pingaw rantre Mexique ilegal, pingaw eseye rantre aux États Unis ilegal, depi w fè kenenpòt 3 peyi sa ou rantre ilegal, then ou pap genyen aksè pou kapab genyen pwogram sa. E chonje, lè w aplike pou pwogram sa, yo ba w aksè pou 2 zan, w ap gen aksè pou kapab vini, si moun nan aplike pou ou, ou ka aplike pou ni ou menm ni pitit ou, you know ni mari wou and then ou kapab rantre wap genyen 2 zan ou ka rete nan peyi an men li enpòtan apre 2 zan an si w pa deja transfere nan yon lòt stati yo vle w mare pakèt ou pou w ale se klè si pandan 2 zan an li pral fini pa gon lòt lwa ki vini alò se sa fè m renmen imigrasyon ou pa janm konnen ou pa janm konnen ki lè yon ti pyès ka tonbe ki lè yon lòt bagay ka tonbe e nenpòt bagay ka tonbe yon rezidans ka tonbe so toujou gen aksè a diferan bagay but toutan ke. Ou pa yon sitw ou pa gon lòt aksè apre 2 zan yo vle nou mare pakèt nou pou nou ale si nou pa mare pakèt nou yo pral mete nou sou depòtasyon nou pral wè nou pral jwenn lèt pou nal devan tribinal nou pral bezwen avoka pèp la pou reprezante nou nan tribinal zanmim gen anpil koze gen anpil pawòl mwen ta renmen ke nou konprann pwosè yo pou nou pa mete tèt nou nan pwoblèm e si nou menm ki sponsè a nou nou genyen kèk move bagay nan background nou yo pap kite nou pase ok si nou menm kap vini ozetazini an gen move zak nan background nou yo pap kite nou pase men apresa pou tout lòt moun sa yo an jeneral son bòn nouvèl ke li ye. Anpil nan zanmi nou yo, anpil moun ki pa t janm gen esperans pou rantre o peyi Ozetazini, yo pral gen aksè pou yo rantre. Èske nou gen lòt kesyon, okenn lòt bagay? M kwè, ban m wè, ban m make sure ke m di moun yo tout bagay ke nou ta sipoze di. M pa konnen si ke yo gen okenn enfòmasyon. E yon bagay tou, si pa egzanp moun nan ki ap fè sponsor a, Si ke li pa fè ase kòb, ou ka chache yon lòt moun pou double l pou gen ase kòb. Oubyen, si moun nan gen òganizasyon, òganizasyon an fè kòb, li kapab itilize òganizasyon an pou kapab fè li. E ou vle make sure, lè yo ba ou viza sa, yo ba w aksè pou rantre Ozetazini, ou gen 90 jou. 90 jou pou rantre nan peyi an. Si ou kite 90 jou an pase, ou pa rantre, ou pèdi li se rekòmanse pou al rekòmanse a zewo so nou konnen i gen dwa difisil pou vwayaje so pa egzanp si ou wè li ou deja nan 50 jou ou poko ka vwayaje ou kapab moun nan ki te aplike pou ou an li kapab mande pou yon ekstansyon ekstansyon an kapab ba ou tan pou ou kapab vwayaje men si ou pa gen ekstansyon an 90 jou rive sou ou pa rantre nan peyi an ebyen ou deja konnen ke ou pa ladan l e yon bagay tou zanmi mwen. M vle nou konprann tou. Sonje mwen di w se diskresyon ke li ye. Ki vle di ke gouvènman ka dakò, li ka pa dakò. E menm lè yo di w ke yo dakò pou vini nan peyi a, toujou kontinye tcheke stati ou nan imèl ou. Yo ka di w dakò, yo dakò avè w jodi a. 2 semèn plita yo reyalize ke gon bagay ki pase nan dosye w, yo gen dwa kenso dakò sa. Ok? Yo ka kenso. So fòk toujou ap tcheke kòd la ba ou de tanzantan. Fòk toujou ap tcheke. E, yon bagay tou, pinga ou enkyete w, pa panse li abnòmal si w rive nan èpòt. yo pa kite w rantre. Paske menm nan èpòt, si yo rive nan èpòt yo reyalize ou te bay yon manti, yo reyalize ke bagay la pa, bagay la pa jan l ta sipoze ye a, yo ka cancel li. Sitou m ap bay anpil nan zanmi mwen yo konsèy, gen anpil moun ki gen rezidans nan lòt peyi, ki pral di yo pa gen rezidans nan peyi yo. Gen anpil moun ki pral bay manti. Gen anpil moun ki te deja ranpli viza pou peyi isi deja, yo gen dosye w deja. Depi w te ranpli yon bagay Ozetazini, dosye w nan Ozetazini pa bay manti, pa chache vire koze. Paske sa ka fè ke yo pa ba w aksè. E menm si ou wè yo ba w aksè, yo di w ou mèt rantre, Paske, maten an la mwen gen yon avoka n ap pale avèk li, li di sa, li gen yon kliyan ki ap eseye vini avanyè, tout bagay fin bon, li rive devan, li rantre, avyon an kite l rantre, e lè l rantre li rive nan CBP isi Ozetazini, l ap gade Miami, solèy cho nan Miami, limyè ap klere nan Miami, Yo bloke l, yo jwenn yon bagay yon manti ki bay, yo bloke l, li pa kapab jwenni. So, li enpòtan pou kou de kafou klè. Ooh! Kou de kafou klè, ranje koze ou, pa bay manti paske ou pa ta vle, ou fin di tout moun wap vwayaje, monchè se pi gwo wont wi, ou mare ti pakèt ou, map vwayaje, ou gentan kòmanse ap di alo, good morning an anglè, epi kounya la ou rive ou wè ou pa kapab rantre Ozetazini. So, li bon, si w pa konnen, ou pa konprann pwosè a, ou gen kesyon, Tèt ou bouyi. Ou ta renmen konnen, paske gen anpil nan moun ki petèt ki inadmisib, ki vle di ke ki gen yon koze bloke nan dosye yo, pa egzanp ki te gen yon manti ki te bay, yo te gen yon chaj ki te sou dosye imigrasyon yo. IRIMA gen opsyon pou ou menm, men ou bezwen pou pale avèk yon avoka pou nou kapab revize li. Kenenpòt kesyon ke w genyen, make sure ke w rele nou pou w kapab mande nou nan 770-302-1485, 770-302-1485 pou w kapab pale avèk youn nan avoka nou pou nou kapab make sure nou pran swen sa. E sonje lè w ap rele ofis nou tou li trè enpòtan nou menm ki pale kreyòl sitou nou menm ki an Ayiti lè nou rele ofis lan nou pral peze nimewo 2 sa se nimewo an pou kreyòl la ou peze 2 epi w ap tande yon moun k ap di Kòmanse pale an kreyòl. E lè w tande moun nan kòmanse pale an kreyòl, rete tann. Rete tann se yon sistèm ke nou genyen, li li mache trè byen. Rete tann pou yon moun pwan li. Moun nan ap pwan li, l ap pale avè w an kreyòl, lang manman w, lang papa w. E w ap kapab mande l kesyon pou l kapab ede w. Si wè w rele, li fè de twa minit, yo poko pwan apèl lan, pran yon ti pasyans. Paske otomatikman li genyen kat minit, yo poko pwan apèl lan, tout, tout telefòn nan ofis lan limen. Se sa? Ap sonnen so youn nan moun ap pran kanmenm paske gen anpil fwa moun yo rele yo di yo paka rantre men malerezman se paske yo tande on anglè monte yo fèmen an an ou tande anglè kanpe w peze 2 depi w tande depi w rele ofisye an w tande rrr peze 2 menm kote w peze 2 a tann pou yon ayisyen pran li pran ti pasyans Pwan yon ti pasyans epi wap jwenn rezilta ke ou bezwen an. Waw donk se sa mezanmi mesi anpil bro m tounen nan pil bel nouvel donk pou nou jwenn tout enfomasyon se rele 770 302 1485 m vle ban nou randevou sou samdi si Dye vle demen si Dye vle an samdi a 5 è aprè midi nap moute sou lot chanel nou an sa rele lè volè siksè an ok a 5 è nou pral kontinye baw koman pou viv byen isit koman pou reyalize rèv ou donk tout mwa janvye a Nou pral ede w kòmanse travay pou reyalize rèv ou, gen anpil moun ki vin isi a, gen anpil gwo rèv, ou menm ki la depi lontan ou gen anpil rèv ou poko janm ka akonpli, ou santi w kole, ou pa wè monte ou pa wè desann, demen si Dye vle ale sou YouTube channel Levolex Succès, abòne a chanèl sa, voye l ba zanmi ou, epi konekte a 5 è kote ke nou pral montre w kòman wap fè pou travay pou reyalize rèv ou an 2023. Ah Avèk tout zanmi nou yo kap gade nou la, ou deja fè plan pou rantre Ozetazini, kòmanse gade lè vol Excoach lan pou gentan prepare koze w, lè w rantre Ozetazini pou deja tou prè. E sonje sa ki bèl lan, sè ke menm si ke yo te ou te eseye pran viza Ozetazini, yo deniye w plizyè fwa, 2 fwa, 3 fwa, pawòl la Program sa se pou ou ok so program nan pou nou ayisyen nou di mèsi anpil nou kontan w te la avèk nou tout zanmi w nou yo chonde rele nou nan 770 302 14 85 e chonje pinga w al goumen avè moun pinga w al bat moun pinga w ap kondwi sou nan lari pa anmède moun men si yo anmède w avèk avoka pèp la n ap tounen yon kròk nan gòj yo e sonje nan kabinè avoka pèp la nou nan batay pou ou san pwan souf.